Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bon se ke tout ba anfom, donk y a de jan ki mont anvoye de mesaj, de jan ki abite an Republik Dominikèn pou me dire ben, Sa va mal. Nou pral gen pou n panche sou dosye sila a e n ap gen pou n manyen lòt dosye ankò paske jodi a la a yo di mwen genyen manifestasyon Laplèn. Dèjan ba ki yo menm pran lari an pou di an non a lensekirite. Men dabò an n kòmanse avèk ti enfòmasyon sila a. Dioseny, le chanteur de Kreyola, ebyen misye ap konfwonte a yon pwoblèm la a e li kwè ke se de two la. A ba wi. Paske y a dè jan ki prenn plezi Pou yo fè de fo paj Facebook nan non de somite, peut-etre artistik, politik, bien sûr. Eh bien, c'est le cas de Diozeni, ti Diozeni ki fè yon piblikasyon pou dire et coute li menm li pa genyen modèl paj Facebook sa yo. Piblikasyon an di konsa, Hey! Vin la timoun Eske nou wè mizè map pase ak fo paj Facebook Eske se serye Sa fè plizyè moun ki ekri m ki pran nan bagay sa Men Mezanmi si m te gen biznis m pa kwè li tap an kachèt Sou tout paj mwen Fòk tout moun ta konnen mwen vann pèpè. Eske w wè de radòt mesye? Ankò yon fwa mwen bouke fè videyo Sou sa, fè atansyon ak fo paj y ap fè sou atis. Se yon moun ki pran san l. Tout sa m poste, li poste l tou. Pou fè moun kwè ke li se Ti Djo Zeli. Antouka pa sezi nou tande non m site nan Bobzi. Ba, sa se yon piblikasyon de Djo Zeni pou dir a sè fan, ben fèt gaf paske ben gen yon seri de paj, paj fesbouk, paj ensta, ebyen sa pa konsène li dirèkteman. Toutotan ke li menm li pa parèt, li pa fè de piblikasyon dirèk sou paj li, ebyen, ben se fo pou paj sa yo. Men, poukisa yon nèg pran plezi w ap fè yon seri de bagay konsa? Ou konprann? Jan atis la fè paj Facebook li a, ou menm ou gen dwa fè paj ou tou. Atis la sou Insta, ou menm ou fè Instagram ou tou. Atis la sou, m pa konnen kèlkeswa paj li ye a, ou menm ou fè paj ou tou. Men ekoute! Fò gen yon kapasite, paske ki sa ki genyen nan kestyon rezo sosyo? Lè w sou yon paj, eseye mete yon seri de kontni ki kapab plè ak yon seri de moun. E lè sa a, ou pral jwenn abone, e pral gen anpil moun k ap swiv ou, e a chak piblikasyon, m ta kapab di, ben, se pral tankou yon bonb. Men, il faut réfléchir. Il faut avoir la tête reposée sur les épaules. Se pa du blablabla. Eske n konprann? Paske. Gen anpil chèn pou yo rive nan nivo yo ye a, donk yo te kòmanse a zewo. Ben, il fo ke ou aksepte pou ou kòmanse a zewo pou ou rive kote ou ye a. Brèf, Djo, nou pale pou ou. Bon! Anpil moun an Repiblik Dominikèn ap voye mesaj ban mwen pou dire ke, ben, Ayisyen yo ap viv mal laba a, pwoblèm. Gen de videyo ki vin jwenn mwen tou, tankou maten an, gen yon videyo kote ke m wè yon nèg avèk yon gwo tou nan do li, ebyen on m'a fait croire ke se ajan migrasyon. Je denons, je deplore, paske pa gen ankenn moun ki ayisyen ki ap dakò pou ke lòt nasyon ap maltrete w. E menm lè w nan peyi moun nan. Paske ou ta kapab di tèt ou ke an matyè de koperasyon gon seri de lwa, gon seri de akò, gon seri de trete ki sinye, ebyen eh tou sa yo, yo ta kapab kontribye a, m ta kapab di bay, nasyon pa w la ki nan peyi a yon pi bon konsiderasyon. Pa egzanp, e si yon Dominiken vini nan peyi Dayiti, m pa kwè ke ap gen yon veritable chas o sorcière ki fèt kont li. Brèf, men gon bagay pou nou konprann. Tande byen wi, mwen denonse tout bagay sa yo. Pa egzanp, si n ap gade sou yon seri de video, m ap gade sou yon seri de kay kote ke menm kote nèg yo ap konstwi, nèg yo ap travay, ap fè djòb sal, ebyen ajan migrasyon ap kouri dèyè yo. M pa gen pwoblèm. Sa fè mal paske mwa su ayisyen. E sou legal eske ajan imigrasyon ka fè sa? Paske sou legal yo kanpe ou yo poze ou kestyon e pi yo di ou ben paspò, viza li pa espire ou tcheke. Men la ankò vin gon pwoblèm. Kèlè le pwoblèm? Moun kap kite ayiti yo se moun kap kite ayiti pou zafè pa bon pou ensekirite. Lè moun sa yo ap kite Ayiti aparaman yo panse ke pral genyen yon mieux-être an Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn li bon se pou artist, se pou moun ki gen nan men yo. Eske nou konprann? Kounye a la di tèt ou ke ou son Ayisyen afè w pa bon antre an Repiblik Dominikèn omwen fò w gen 400 dola pou viza. Fòk ou genyen 20 dola par mwa pou kapab tcheke. M pa konnen lòt detay yo. Men aparaman se sa. Donk si w fè 5 mwa, ou la pou 100 dola ameriken. Si w fè 10 mwa, sa deja fè 200 dola. Donk lane kout 240 dola. Sa vle di fò deja gen yon 240 dola pou tcheke sèlman. E pou manje, pou fè yon seri de bagay, fò w lwe kay. Pou lwe yon ti kay, m ta kapab di pou dòmi aparaman fò l ka nan 70, 80, menm 100 dola le mwa. Tèt chaje pou Ayisyen ki ap viv an Repiblik Dominikèn. Men malgre tou gen Ayisyen ki yo menm, yo pa nan liks, men yo gen de kwa viv. Paske yo nan yon ti dyòb kote yo ka defann yo, yo peye kay yo ase byen, pitit yo menm lekòl, pa ni pwoblèm. Men ekoute, 3 ka Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn, yo gen pwoblèm. Ayisyen yo, gon bagay pou nou konprann. Pèp dominiken an, li s on pèp ki, m ta kapab di, visye. An menm tan, li ospitalye tou. Ospitalye nan sans ke, si w antre an Repiblik Dominikèn, ou gen bagay nan men w, m ta kapab di w ap kowonp anpil moun. Menm lapolis. Paske, lè w kwaze avèk de grenn sòlda dominiken, ou lage yon di dola ameriken nan men yo, ou se pi gwo bòs ki gen sou latè. W ap mache pwòp an Repiblik Dominikèn, ou sou yon machin, M gen presyon menm migrasyon pap tcheke w. Donk se pou m di nou ke chas o sorcière la se pou kategori ki pi mal yo. Men lè w ap gade jan de video sa yo kote y ap maltrete ayisyen ben sa fè mal, sa fè mal e sa pa ka pa fè w mal. Men ekoute peyi a li gon jan l fonksyone. Si peyi a ap jere lakay li. Ebyen ou pa ka plenyen pou sa. Eske nou konprann? Wè otorite dominikèn yo di ke pa gen kesyon pou ayisyen ap agase lapolis imigrasyon. Donk si nèg yo fon bavure, li rete ak gwo otorite yo pou kapab deside sou sò yo. Men se pa ak ayisyen yo pou ap agase, sa vle di pou ap tire wòch sou. Mesye sa yo. Humm. Eske nou konprann? Kounye a la, banm fon ti pale avèk otorite ayisyèn yo. Pwoblèm sa, se pa yon pwoblèm ki la jodi a. Sa fè anpil ane depi ke ayisyen ap mal viv an Repiblik Dominikèn. Sitou, ayisyen ki yo menm travèse ilegalman. Paske, fòn di tou a kote de sa, chak mwa, yo gon kantite ayisyen y ap pimpe pa bò isit. Paske yo pran yo. Ayisyen yo lè yo kite peyi a, m te di nou sa, se pou afè pa bon, se pou move sitiyasyon. Men y al chache yon lavi miyò nan Repiblik Dominikèn. Men ekoute, bagay la grav lotbò a. Kounye a, fòk nou di tou otorite ayisyèn yo se yo menm ki alabaz de tou sa. Nou gon peyi, peyi Dayiti kapab bay tèt li manje. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Kounye a la, ann di tèt nou ke si otorite yo nan Leta a deside di, N ap detui ensekirite a nèt, m pa kwè sa ap pran ennan, mesye Ariel Henry. Tu commences, epi dotros otorite ki vyèn, yo menm y ap fin fè rès la. E pou di ke n ap batay kont kòripsyon, nou di tèt nou ke pa gen okenn nèg ki gwo ponyèt nan peyi a ankò. Menm Leta pa gwo ponyèt. Paske si yon nèg ou nan Leta a, Yo kenbe w an flagran deli ap fè yon bagay ki pa sa, prizon dwat. Si nou di, n ap kòmanse ak bagay sa yo, n ap kòmanse ka rantre kòb, n ap gen yon bon bidjè. Lè sa a, n ap kapab envesti kòb nou nan sa n rele ribrik envestisman. Se preche m ap preche. Se de kalkil m ap fè ki petèt ireyalizab, men se lareyalite. Si w antre nan lojik sa yo, depi w di envestisman, kounye a la a, Gen yon seri de kote moun kapab fonksyone. Kisa yon nèg ta pral chache an Repiblik Dominikèn? Lè sa a, se Dominikèn ki t ap antre isi vin vann kò yo, kòm dabitid. Lè sa a, ou ta pral fè touris an Repiblik Dominikèn. Paske se avèk yo nou fè komès. Donk, yo vann nou anpil bagay. Men, nou la nou kwaze bra non. Paske. Anpil nèg ki nan leta yo gen gwo kay an Repiblik Dominikèn. Anpil nèg k ap fè politik pa bò isit yo gen gwo kay, gwo edifis, gwo magazen an Repiblik Dominikèn. Donk sa vle di, blan dominiken an, paske nèg sa yo yo mete nan tèt yo yo pa afriken, se espanyòl yo ye. Donk fo blan sa yo y ap di tèt yo ke. Ah bon? Euh, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ben, kounya la, moun sa yo, fòn fon pale a leta ayisyen tou, paske leta ayisyen la kòz sitiyasyon, paske de jou an jou, peyi ap vini pi mal, moun pa ka viv ladann, ebyen, moun oblije kite peyi a pou ale nan... Repiblik Dominikèn. Paske, ke lon vè ou non, li son destinasyon pou pi fò Ayisyen ki nan difikilte. Ebyen mezanmi, mwen menm nou te vle m fè emisyon an pou nou, mwen deplore, mwen denonse. Men ekoute o final, yo gon peyi. Yo gon jan y ap jere peyi yo. Ou wè la, ensekirite a kòmanse rive an Repiblik Dominikèn. Ebyen w ap gade pou wè, kòman otorite yo pral fè pou kapab eradike Fenomèn sila, pou yo pa kite l peri, pou yo pa kite l pouri menm jan avèk peyi Dayiti. Eske nou konprann? Donk, Ayisyen yo souple fòk nou konprann tou, lè nèg yo ap fè travay yo, ebyen fòk nou saj. Ou pati ilegalman, yo kenbe w, ou pa fè rèd. Ou pa tire wòch sou lapolis. Yo voye w tounen, m pa konnen si w ap fè yon tantativ ankò pou w tounen legalman. Paske lè w nan peyi blan legalman, yo respekte w. Eske nou konprann? Donk, m panse ke m klè sou pwen sa. E, batay la te rekòmanse sou Bèlè, paske nan emisyon m sot fè a la, m te di nou ke, e, yon ti tan apre pral gen batay. E touswit batay la rekòmanse. Men fò n di ke avèk lapli an, ebyen nèg yo fon kanpe. Tanpri souple lapli, ou ka fè 7 jou ap tonbe? Paske, m toujou di sa, batay antre yo, se pa twop evidan pou mwen. Nou konprann? M pa tèlman renmen lè nèg yo ap batay antre yo a konsa. Pito nou batay pou nou ta kapab sove peyi a. Paske te gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen fè kwè ke Bèlè pral atake. E efektivman gen atak ki fèt. Men, ou konnen, mistikman. Depi lapli ap tonbe ou pakab batay anba lapli. Poze yo kesyon ya mande w poukisa. E Moun yo mete tèt yo deyò nan plèn nan pou di non ak ensekirite pou di non ak batay kap fèt nan plèn nan. Si nou di batay nan plèn nan pote boure 400 mawozo ansanm avèk nèg je 9 e si nou di batay nan plèn nan toujou se batay antre je pèp e je 9 nan bastyon site solèy la. Poukisa moun sa yo met tèt yo deyò paske yo estime ke. Se evidan, se bandi yo ki nan kont, yo menm yo pa gen pwoblèm. Men sa pou konprann, si yon moun ap sòti nan blòk Kanaran, w ap antre Site Solèy, semèn pase a li te vrèman difisil ou pa t kapab antre paske yo pa kite nèg antre, yo pa kite pèsòn antre, machin pa fè wout la. Sa vle di ou menm ki gen yon fanmi w Site Solèy, ke l peri. Èske w konprann? Sa vle di bagay la te vrèman di e fò n di ke. Sa se demarche je nèf. Moun yo plenyen anpil. Tande mesye. Si nou pa konn sa m di nou sa. Moun yo plenyen anpil. Paske nou preske koupe yon seri de zòn ak yon seri de lòt zòn. E gen yon seri de moun ki petèt nan zòn Bwouklin nan ki gen fanmi yo. Ki kapab nan Boston. Ki kapab nan Belekou tou sa. Eske nou konprann? Donk. Jounen jodi a moun yo met tèt yo deyò yo di non ak ensekirite. Site solèy dwe fè yon sèl. Tout plèn nan dwe fè yon sèl pou moun kapab viv mye. Nou konprann? An pasan fò m di nou ke genyen, se te mèkredi 25 me 2022 a 3 zè 45 gen yon vag tansyon ki te genyen nan zòn Bon Repo a, nan zòn wonpwen an, paske chofè yo menm yo t ap pwoteste. Chofè bis yo, swit ak lamò youn nan mitan yo e se gang nan Kanaran, ki ta touye chofè sila a e yo pat vle bay kò a. Chofè yo reklame jistis e mande pou dirijan yo kapab asime responsabilite yo yon mannyè pou kapab tabli lòd. E baw! Ann gade kòman sa te ye. Aktyèlman la nou nan won pwen Bon Repo a e m wè gen anpil pwotestasyon ki ap fèt presizeman pa dè chofè de bis. Nan ki lide ke n ap fè pwotestasyon? Bon nou menm nou 3 ap pale nan ansanm de chofè la. Nou se nou kap jere popilasyon plèn nan. Maten an gon chofè depi a 4 è di maten l nan lari, an tounen li la popilasyon sou do l, bandi san fwa ni lwa vide kout bal sou li. Li mouri dèyè volan aktyèman la, li nan bis la. Nan ki nivo sa fèt? An nivo Kanaran 3. Tou prè komisarya Kanaran 2 a. N ale komisarya, li pa di nan. N ale SGB, tou di yo pa pale. Nou kanpe la, nou bloke plèn nan la pou leta an swa fon bagay pou nou. Chofè a pa chen. l ap desèvi yon popilasyon. San chofè, moun pa ka vake aktivite yo anba lavil. Se nou k mete yo anba lavil e nou k al pran yo. Lari bloke, peyi lòk, ratman gaz, nou la, n ap ede popilasyon an. Si jounen jodi nou pèdi yon chofè, gen pasaje k pran bal, chofè a mouri dèyè bra volan l, pa gen yon enstans konsène depi a sizè dimaten. O chofè mouri dèyè volan l. Jis kounye a l dèyè volan l. Li prèske pete la, tèlman l anfle. Li nan machin nan. Nou pa bezwen yon moun ka akonpanye l nan Grokò a. Jis kounye a. Se pou sa nou kanpe mobilizasyon la pou n bloke plèn nan jiskaprezan pou yon antite k vin pale avè n. Nan lide ke n ap fè pwotestasyon sa a ki son bèl ide, men si tout fwa nou pa ta jwenn yon repons ki ta satisfè nou, se ki mach, ki demach ke nou swete pran? Men demach la. Aprè midi a, kò chofè a pa nan men la, tout otobis yo, yo gen ton boulot bis pou nou deja. Plèn nan ap bloke, nò a bloke, plato santral bloke. Tout kote. Leta ap pran desizyon l. E fòk nou jwenn kò a pou nou antere l anba chofè a dènye omaj. Li gen madanm, li gen pitit. Dènye fwa, chofè a pèdi yon pitit gason l anba motokòs. Yo fizye l la, yo pran moto a nan men l. Jounen jodi l pase menm jan an. Depi Ken paka jwenn kò a, wout la paka debloke, Plato Santral ap bloke, Gran Nò ap bloke. Pou Leta pran responsablite l. Se Leta k mete n nan sa n ye a la. Majorite moun ou wè k vin Kanaran, e moun ki vin kache pou kout bal. Jounen jodi yo paka mete yo deyò la. Fòk nou pran souf. Fòk Leta pran responsablite l. Eske yon peyi ka fonksyone konsa? Nou pa kapab. Nou pa kapab e sa pa dwe kontinye konsa. Tanpri souple mesye leta, paske ke lon vèy ou non ou rete yon senbòl, men fò w fè yon bagay kanmenm. Ariel Henry m toujou pale avè w, fò w fè yon bagay. Le chèf de la polis, bagay la m ta kapab di l depase non men montre nou vle fè yon bagay anplis. Alò la polis montre l anvi fon bagay wi. Men se kòm si m ta kapab di Ariel Henry li menm sanble yon moun k ap dekoud.